ke doleyans nou yo pa mete sou tab la, ebyen nou pran angajman, nou pa jwenn sekirite, nou pa jwenn bezwen premyè nesesite yo, e nou Ariel Henry pa ka fè eleksyon nan peyi a, e nou pa wè bilan Ariel, ke lon vè ou non, nou fè yon fòs komin pou nou di Ariel Henry depi jodi a nou pa rekonèt ou nan primati, vè ou pa, ebyen fòk ou bay primati pou nou kapab gen yon gouvèneman lejitim e ki kapab charye revandikasyon pèp la. ki kab mennen nou nan chimen eleksyon e pou n kapab gen yon prezidan nan tèt peyi a. Jodi a pakou manifestasyon se ki kote l ap ye? Bon, nou pa gen pakou, men ke l anvè ou non, fò n al delivre mesaj la pou n di Ariel Henry, depi jodi a nou pa rekonèt ou, fò n ale devan primati pou n di Ariel Henry bay tep yo nan primati. Nou panse se yon bagay k ap fasil rive devan primati pou n ka pale avèk ou? Bon, depi pèp detèmine pa gen anyen yo pa fè. E pa bliye, Konstitisyon an di, ebyen, Konstitisyon an rekonèt yon gouvèneman, gouvèneman bisefal. Lè nou pale de egzekitif bisefal, li gen 2 tèt, se la prezidans e la primati. Ariel an de pwòp gre, e nou pa nan diktati, Ariel pran angajman li tou, se sèlman gouvèneman oubyen yon premye minis k ap gen nan tèt peyi a. Nou menm nou di, fòk gen yon prezidan e yon premye minis pou kapab rantre. Dekrè malveyan, kriminèl gouvènman Jovenel, Pro Jovenel Moïse la avèk ekip ki te sou pouvwa, nou gen nou gen Jacques Guy Lafontant, nou gen Claude Joseph, tout nèg sa yo te patisipe nan foure peyi a nan yon twou san fen, nan pran yon bann dekrè anndan tèt peyi a, konn gon prezidan ki pou rantre dekrè sa yo. Revokatis pèp la, nou pran lari a pou n di fòk sa chanje. Fòk Ariel Henry deplase. Fòk Ariel Henry bay peyi a paske Ariel Henry pa lejitim. Nou pa t bay Ariel Henry yon manda. Jounen jodi a pou Ariel Henry ap tiye pèp la konsa. E nou pran angajman nou antanke de militan Pitit Desalin pou n pran lari a pou n di ke sa pa ka rete konsa. Jounen jodi a, pèp ayisyen an sipoze jwenn lajan ameriken an. Li sipoze jwenn dola a. Si dola a pa desann e si pèp ayisyen pa jwenn lajan e dola 50 dyaspora, si ke pèp ayisyen an pa jwenn kòb sa, nou di bank yo, mesye bank yo, fèt atansyon wi, pase lè pèp ayisyen an move, lè pèp ayisyen an anraje, l ap pase pre yo wi. Si yo pa tande larezon, nou menm pèp ayisyen an, nou pral kanpe devan bank yo. E nap fèmen yo. Si yo kontinye pa kanpe, si yo pa tande, si yo kontinye pa tande nou, lè nap kanpe e nou ka boule yo tou. Se mo sa yo pa vle tande a, nou menm pèp ayisyen. Pa bon Josa kap boule yo non, se pèp ayisyen kap boule yo. Bon, m panse maten an la, prezans nou la, se pa sa bagay, sa k gen la jodi a la, maladi k gen la. Li pa maladi yon sèl moun. Se pa yon sèl doktè ka trete sa kè la. Se sa ta vrè batay de long alèn ke nou mennen. PHTK premyè vèsyon, dezyèm vèsyon, jodi a la nou etone pou nou wè se Ariel Henry ki la. E se sa fè nou kontan jodi a la tou nou wè mas kritik la kòmanse ap fòme. Tout avangadis yo kòmanse nan lari a. Sa fè jodi a nou la pou nou di pèp la li mande Ariel. Si l ka rezoud pwoblèm dola a, paske se 75 goud pèp la mande pou dola ye. Jodi a pwoblèm diri a, pwoblèm lwil la, pwoblèm gaz la jodi a, ou mèt bezwen 100 mil galon gaz atè a w ap jwenn li, tandiske w pa ka jwenn yon sèl galon nan yon ponp gaz. Ebyen jodi a la, pwoblèm ensekirite a, se li menm ki te mete nou nan lari pandan tout batay nou t ap mennen sou ekip rejim phtk a. Ebyen jodi a n ap di Ariel, Li pa kapab delivre machandiz la. Nenpòt moun jodi a k chwazi, ki rete, ki afilye l avèk Ariel, m panse pèp sa a, listwa ap jije w, paske se pa sa w t ap di lè w t nan lari a. Gen nèg ki t ap di nou jodi a la, barikad la se t avni nou. Jodi a m pa ka konprann pou nèg sa a fè dyalòg avèk Ariel. Ariel pi rèd ke Jovenel. Si w t ap denonse Jovenel, jodi a w bon Ariel ki fè le pi. Poukisa pou m chita jodi a la pou m ap mennen Ariel jodi a pou fini ak peyi a? Se sou baz sa n ap di tout moun, batay la kare! Tout moun antre nan batay la. Pa gen ti pati pam, pa gen pitit Desalin, pa gen fanmi Lavalas, pa gen sdp. Se batay pèp li ye, se pèp la k souvren jodi a k nan lari a. Pa gen lide pou nou eradike sistèm nan, men pou nou asepte tou pou nou fè inite nasyonal la apre Ariel pou nou gen yon vrè tranzisyon de ripti a. Non pa m se Prèt Patrice Celestin, m se dirijan sdp. Ariel Henry remèt demisyon l. E, lè Ariel Henry fin remèt demisyon l, nou pa pral kanpe batay la. Nap kontinye batay la, Ariel Henry demisyone a midi, a inè, tanbou e mobilizasyon ap bat pou nou pran lari paske toutan nou pa jwenn sa nap chèche a ki se revandikasyon popilasyon an, revandikasyon moun ki pi mal yo, nou pap kite lari a. Paske yn fwa ke nou kite lari a, nou pral jwenn de twa nèg politik ki pral pase pa anba a de twa nèg nan sektè prive a, Ki pral kraze batay pèp la. Nou di, menm jan pèp, si lang ka sot fè l, depi ou wè prezidan kouri, oubyen premye minis lan kouri, pèp la pa dwe, pa dwe antre lakay li. Pèp la dwe toujou kontinye mobilize, paske nèg ki pran pòz yo nan tèt batay, se menm nèg sa yo k ap pase pa anba, ki pran pòz avoka pèp, se yo menm. Ki pral di pèp la yap fè divèsyon yap di pèp la pa demobilize. Gen de moun ki te di Jovenel travèse twòp liy wouj kounye a se menm yo menm kap di pèp la pa dwe leve kanpe. E nou menm nou sèmante 7 fwa 77 fwa nou pa nan akò Ariel, Ariel lage pye yo e nou nan batay kont ou e nou di pèp la toutan Ariel pa demisyone nap mobilize. E Ariel fin demisyone pou 1 nap pran lari a pou 2 paske fòk batay pèp la li respekte fòk revandikasyon pèp la respekte nou pap kite okenn akò al refèt sou do pèp la ankò la. Batay la long wi. Batay la ap long nou te toujou di sa lè yo konn ap sènen nou kafou rezistans sènen nou chandmas sènen nou tout kote. Nou te toujou di pèp la batay la ap long, men apre lanmò Jovenel, pèp la vin pran non divèsyon politik kont yon seri de nèg chak ap goumen pou akò pam pi bon e se nan akò pam pi bon ki lage pèp la nan sa a, nan yon dola pou 160 goud. Se nan akò pam pi bon ki fè pèp la pa ka jwenn gaz. Nan akò pa m pi bon ki fè pèp la pa ka jwenn manje. Jodi a, nou sèmante 7 fwa, 77 fwa, pa gen okenn moun ki pral fè akò sou do pèp la. Pèp la mobilize. Chomay degize, pitit mwen pa ka al lekòl, mwen pa ka manje, m ap travay, m pa touche byen, e ti mamit diri ap vann 126 dola, 130 goud. Bwat lèt. Kounya yo fon ti chomay degize yo desann li 10 dola e mannigèt. Gaz la ap vann 1500 goud. Pou mouton machin pran laplenn se pou m peye 30 dola pou m ale 30 dola pou m tounen. 15 dola pou m ale 25 goud pou m pran tap tap menm 3 fwa. Nou di Ariel ou premye minis ou prezidan. Fè la diferans. Nou mande, kidnapin k ap fèt la, se kidnapin òm deta, pati politik, pati politik, òm deta, òm dafè, milat santi, boujwa santi, se moun sa yo ki mete n kote n ye la. Paske fòk nou wè, anwo pa gen kidnapin, se anba a ki gen kidnapin. E anba y ap kidnape malerèz. Ou pa tande ankenn moun anwo yo kidnape. Yo tiye papa nasyon an, yo fèmen pwojè sa a nan tiwa anbasad Lèzetazini, nan tiwa Kanada, nan tiwa peyi enperyalis yo. Nou menm kòm jèn, nou deside goumen pou n al pran pwojè sa a pou n ka viv tankou moun. Eben, tank se jan w wè l la, e nou di 1806 pa 2022. Nèg yo te asasine papa nasyon an. Nèg yo gen yon pwojè pou yo fini avèk nou. Gade kòman lavichè a vale teren. Gade kòman ensekirite a. Gade kòman n ap viv tankou moun. Eske li bon konsa? Ebyen nou di mobilizasyon sa a nou menm anndan ou pare. N ap kenbe l jiskobou. Jiskaske ekip ki la a ale pou nou kapab mete moun kilfo alavlas kilfo. Sa la konsèvasyon se pouvwa, nou mande Ariel Henry pa gen bilan, bilan Ariel Henry se pòtay Leyogàn, dlo santi, fatra santi, etc. Di yo sa. E kawotchou limen tou wouj la toujou avni m. Fò nou di yo tout sa. Mache nan lari a toujou avni m. Fò yo tande sa nan zòrèy yo. Jounen jodi a, m pran lari a paske lè m te fin boule kawotchou a, lè m te fin kanpe dèyè barikad la, gen moun ki te rapatriye l. La a, m kanpe nan lari a avèk pèp la, lefètke m nan mitan pèp la m ap sibi. e sekirite a m ap achte ti mamit diri a byen chè e m pa ka voye pitit mwen lekòl tankou tout moun enben mwen m kanpe nan lari a pou m di toutotan nou pa rive libere pèp la toutotan nou pa rapatriye endepandans nou ak souverènte nou toutotan gen ti tchoul k ap pase anba ki pral vann goumen pèp la ap toujou gen sitwayen konsekan ki kanpe nan lari a tou wouj pou yon lòt endepandans. Pwofesè kriminèl ki patisipe nan touye Jovenel pa ka nan tèt primati. Ariel son chen mouri jodi a n pot chen mouri a li met devan popilasyon an chen mouri sa pa gen lot bagay se nan simityè pou nal te pou nal lage l jodi a Ariel Henry jouk monte menm jan w te touye Jovenel la e konsa pèp la pral masakre w paske son asasen son kriminèl ou ye Ariel Henry jodi a n di Ariel jou w konte Ariel Henry pap ka bloke pèp la ankò asasen kriminèl sou loligachi ak se anpe lapolis la Enben nou di l ke nou menm kòm lajenès, nou p ap kite batay sa pou li. N ap mobilize nan mouda Ariel, sa k te rive chen nwè a, bat pou l pa rive chen wouj la. E nou konnen, Ariel Henry a laji misye ye, misye achte 3 nouvo kay mesye. Misye vòlè kòb pèp la, nan laj Ariel k ap tranble, l achte 3 nouvo kay. E n ap di Ariel Henry, lage avèti pa touye kokobe, men fòk kokobe a. HDK, Prezidan Michel Martelly ki ranje avèk Ameriken pou yo pou l vann peyi a, pou peyi a tounen kaka nan men nou, pou tout kote nou pase, pou yo pa rekonèt nou kòm Ayisyen, pou yo maltrete nou, pou yo metrize nou, pou yo imilye nou. Martelly, s on milat li ye, pèp la pa t konnen nou vote Martelly. Mateli jwenn yon lajan petro karibe pou l ede peyi a ak pèp la, mateli vòlè kòb sa, li fin fè manda l lal lage l anndan peyi etranje nan bank, kounya la lè pèp la ap rele, mateli ale li fòme baz, li met baz tout kote nèt pou mete gwo zam. Al achte zam nan etazini nan men ameriken blan ki pa vle wè pèp la ki bezwen peyi a yo ranje kominezon yo pote zam bay tout popilasyon pèp la nan tout zòn mwen menm map di yon dènye bagay kòm yo di se aristid ki te chèf bandi ki kreye bandi epoutan manti lè aristid monte pouvwa. Pep la monte baz yo yo fe ti baz yo nan zone yo yap distre yo pi gwo zam pep e ban on bandi te gen nan men e te on 38 on 9 milime pa gen on chef nan ons ko chef la ki pa pase nan zone jan yo vle ki pa pase vin fe vestigasyon antre tout kote site soley ki pi danje yo pase yo antre sa yo vle yo fe le aristid monte pouvwa 91. Lè Aristide vin monte yo kwè 2001 pa gen yon chèf ki pa antre, ki pa monte, ki pa antre nan tout zòn ki pi move. Kounye a chèf nan moman a ap fè l la la, polis nasyonal pa anyen, polis nasyonal pa anyen, sèlman ameriken voye. 7 chal de gè avèk zam de gè pou tiye pèp popilasyon an. Ki mesaj wap voye avèk fanm yo pou yo pran lari a? M voye mesaj pou fout tout fanm pran lari a, paske se nou menm ki manman kay, se nou menm ki fanm kay. Lavi a chè, lò e gason ba nou mil goud, e pa joure pou nou joure nèg yo. Se pou nou wè lavi a chè, se sa yo genyen yo ba nou. Se lari a pou nou pran beton an, pou nou rele aba Mateli, aba gouvènman prezi phtk, prezidan pa konn bay e pa konn bay pouvwa, se pèp ki bay pouvwa pou Ariel demisyone, jodi nou jodi a nou pran lari a pou Ariel banm pouvwa ak blan. Son asasen son kriminel. Nou pap kite kriminel sa nan tet leta. Kote nou wè yon seri de oligap konronpi asasen kriminel akonpanye asasen yo bay pou Ariel Henry a. Nou menm nou di ke koman André Michel mete 25 milyon goud atè pou asasine tout militan, pou asasine Moïse Jean Charles. Nou menm nou di nou menm nou atè a antanke militan kap batay nou konnen tout moun konnen nap mande jistis pou Jovenel Moïse an menm tan. Men asasen tankou Ariel Henry paka nan tet primati ki patisipe nan touye Jovenel Moïse. M sezi m wè w gen drapo bout nwa e wouj nan menw. Drapo nwa e wouj la senbolize. Wap abiye nwa e wouj tou. Li senbolize peyi a, li senbolize se drapo sa papa Desalin te ba nou. Jodi a yon moun ki wè drapo nwa e wouj yo pa ka senbolize l pou Moyiz Janchal. Wi Moyiz Janchal vin avè l se paske l konnen ke se vrè drapo nou, se orijin nou, se li papa nasyon an te ba nou kenbe nan men nou pou n te leve flanbo mobilizasyon. Tout etan n pa chanje drapo nou, pou n konn dinite nou, pou n sispann kenbe drapo franse a nan men nou, nou pap janm mennen batay liberasyon peyi Dayiti. Revandikasyon an kisa l ye menm? Revandikasyon an se. Se dechouke Ariel Henry trennen l Penitansye Nasyonal pou l al pije pèn ni kòm asasen kriminèl ki mete pèp la nan povrete pi plis nan peyi Dayiti.